Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on va fè konesans ak emisyon sa Pour la première fois mais ça va rester je vous promets que ça va rester emisyon sa li rele decouverte ah ouais decouverte se yon emisyon ki ap permet ke ou konnen peyi d'Haiti pi byen nap permet ou wè yon seri de kote pa egzanp yon seri de sit touristik yon seri de zòn anpil fwa ou konn ap tande pale de yon zòn men ou pa janm wè imaj zòn sila ebyen sa sapèl decouverte et notre première emisyon à travers. Découverte se pral yon emisyon ki pral chita nan yon ti zòn Gantye. La a se Sous Zabèt. Sous Zabèt ki sitiye li nan komin Gantye aparaman se vwazen de lwen mesye 400 Mawozo yo. Ebyen, fò m di nou ke lè w rive nan espas sila a, ou ta kapab di se kòmsi. Zòn sa a pa gen ankenn bagay mal ki konn pase ladan l. Yon bèl basen kote pou moun benyen, moun yo lave la tou. Epi, men, kote dlo a ap sòti a, m ta kapab di se yon ti kote tou piti. M ta kapab di sa se yon mèvèy. Se toujou konsa, pa egzanp, lè w al Sodo, aparaman n ap gen pou n fè w vizite Sodo, kòman dlo a ap desann nan woche yo. Epi, se prèske la menm choz pou Souzabèt. Men, genyen yon aspè mistik nan sous Zabèt la. Kisa aspè mistik la ye? Gen moun ki konn vin liminen la, gen moun ki konn vin fè yon seri de aktivite. Men sa ki pral make atansyon anpil moun, se par le fait que il y a des gens qui viennent ici pour le bien, mais il y a d'autres pour le mal. Par exemple, repòtè nou konstate ke kote sous la pete menm nan ki pou al fè gwo basen an enpe pli ba, ebyen gon pakèt poupe, gon pakèt imaj yo klouwe nan pye bwa a. Eske n konnen imaj sa yo se de moun ki konn yo menm mare moun, sa vle di moun sa yo vin la a yo klouwe w, yo di w pap janm anyen, fanm nan gen dwa vin la al mare nèg la pou nèg la pap janm anyen. Nèg la menm tou gen dwa mare fanm nan pou l rete avèk li. Donk se anpil meli melo lè w wè yon seri de imaj konsa sou pye bwa yo. M ta kapab di de pli sa konn rive tou ou konn wè se fi ki yo menm vin mare vant yo obyen gason ki vin mare vant medam yo. M pral pèmèt ke nou fè yon bèl ti toune avèk nou o nivo de sous zabèt epi aprè n ap retounen. N ap fè yon ti avanse la a. Nou pral pèmèt moun yo wè kote tèt dlo a ye. Trè souvan, moun yo konn toujou di, kote tèt dlo a ye a oubyen kote dlo a ap soti anba tè a, se yon zòn ki trè mistik. Medam, mesye, la a, n ap avanse. Nou pral founi je gade, nou pral pèmèt moun yo wè Ki kote tèt dlo a ye? Nou sot gade rivyè a k ap desann. Ebyen madam mesye, nou menm la n ap chache, nou anba raje a la, n ap chache kote tèt dlo a ye, kote dlo a ap soti. nap chache nou pral pèmèt moun yo wè e fòk nou di kote nou ye a li trè trè sonb e moun yo toujou di tèt dlo se kote ki mistik enben madam mesye la nap avanse nap avanse nou pral nan tèt dlo a la nou pral nan tèt dlo a aya bon ok madam mesye la Nou pral nou rive nan tèt dlo a. Nou nan tèt dlo a la. An nou gade sa ki la. An nou gade la. Nou nan tèt dlo a. An nou gade. Ok, madam, mesye. Ok, ok. La, nou nan tèt dlo a, madam, mesye. Nou rive. Nou rive nan tèt dlo a. Nou rive. An nou gade koman bagay yo ye la. La nou nan tèt dlo a la. Nou nan sous zabèt, madam, mesye. N ap pèmèt moun yo viv bagay yo la a, anba pye bwa sa a n ap gade la a madam mesye, se la a dlo a soti. An nou gade ti kras dlo k ap soti anba pye bwa a. Fòk nou di se yon gwo gwo pye bwa ki te la a, pye bwa sa a li menm li tonbe, li tonbe e enfòmasyon ta fè kwè se pandan yon siklòn epi pye bwa sa a li menm li sot tonbe. E dlo a li menm, se anba l li sòti. N ap gade la, yon ti kras dlo tou piti k ap sòti anba l la la. Nou wè dlo a? Tou piti. Tou piti k ap sòti anba l la. Yon ti kras dlo k ap sòti anba l. Yon ti kras dlo. Sepandan, n ap gade jan n ap desann la a, nou wè li tou piti, sepandan, lè l rive anba, li fè yon gwo rivyè dlo. Madam, mesye, ann gade sa sa a ye. Ann gade, ann gade, ann gade, mezanmi, gade kote moun yo vin mare moun Gade kote moun yo vin mare moun madam mesye ann gade bagay yo gade kijan bagay yo ye la bagay yo konplike nan peyi se alon bagay se pèp ayisyen alon bagay sa se pèp ayisyen antouka madam mesye peyi sa se yon peyi k trè rich nan kilti nou. An matyè de richès natirèl, peyi sa son peyi ki trè rich. An n gade mezanmi. Peyi nou trè trè rich. Peyi a trè trè rich. Antouka, madam, mesye, li lè li tan pou pèp ayisyen sispann goumen. Li lè li tan pou nou mete tèt nou ansanm pou nou fè peyi sa a vivab yon fason pou nou kapab eksplwate peyi sa a, yon fason pou nou kapab pwofite al konnen peyi nou, Paske imajine w ou se ayisyen ou pa menm konnen peyi a byen menm. Imajine w ou se ayisyen gen yon seri de zòn, yon seri de kote, yon seri de depatman nan peyi a ke w pa menm konnen. Antouka madam mesye, mesye otorite yo, nèg ki gen monopòl peyi a nan men yo, Gade koman nou kapab fè peyi sa vivab tande paske gen trop bèl bagay nan peyi sa antouka madam mesye nou menm nou anba pye bwa la RL prod li menm lap fè bagay yo yon lot fason nou anba pye bwa la ah nou anba yon lot pye bwa madam mesye ann gade bagay yo ann gade kijan bagay yo ye la an nou gade an nou gade an nou gade kijan bagay yo ye. Nou nan sous zabèt, nou anba yon gwo pye sabilye. Nou wè gen kèk ti bagay ki mare la. Bon, nou pa konnen sa yo ye. Men, dènye emisyon ke n te reyalize, gen yon jenòm ki t ap esplike nou, ta fè nou, ta fè kwè ke pafwa lè w wè sa yo konsa nan yon pyebwa, se moun yo vin mare. Enben, antouka madam mesye nou menm, nou mete pye nou. Nou mete pye nou atè, nou nan sous zabèt, n ap pèmèt moun yo viv bagay yo, n ap pèmèt moun yo wè peyi Dayiti, n ap pèmèt moun yo wè kilti a, n ap pèmèt moun yo fè konesans avèk sous la. E n ap mande tou otorite konsène yo Pou pou voye je sou sous zabèt paske sous zabèt li menm li bezwen ankadreman sous zabèt li menm li bezwen yon kout men paske sous zabèt nou kapab metel tou nan e nou kapab di nan sit touristik peyi a lè nap gade yon zòn konsa ki vrèman fre anpil pyebwa kidonk espas la vrèman akeyan. Nou panse si nèg yo deside ankadre sous zabèt, sous zabèt kapab yon referans tou an matyè de touristik. An matyè touristik, nou panse sous zabèt ka youn nan referans yo si e sèlman si moun ki di yap dirije peyi sa ta met devwa yo pwòp antouka madam mesye an nou gade nap fè konesans avèk yon pye bwa la kidonk nou remake anpil bagay sou pye bwa sa an fon ti zoum sou sa la poun moutre moun yo Sa sa yo ye mezanmi woo gade koze gade koze nan yon pye bwa gade koze gade koze tout bagay sa yo madam mesye se anndan sous zabèt ann gade ann gade ann gade mezanmi gade koze gade koze gade koze gade koze gade koze gade grenn klou gade grenn klou Gade koze gade koze gade koze gade koze madam mesye gen koze gen koze gen koze ann zoume pou moun yo pou nou wè ki sak nan panye sa laba a an nou gade an nou gade an nou gade e vwala. Madam mesye men kijan bagay yo ye anndan nan sous zabèt nap avanse pou nou sòti fòk nou di la nou menm nap mache nap pèmèt moun yo wè kijan bagay la ye anndan nan sous zabèt se konsa bagay la ye madam mesye la fòk nou di la nou sòti nan tèt dlo a se la nou sòti la. Kidonk, nou t al gade kote dlo a ap soti, men madam mesye lè n fin fè konesans avèk tèt dlo a, ebyen nou tonbe sou yon bann bagay ke nou pa t atann, nou pèmèt nou wè bagay yo jan yo ye a, ebyen madam mesye. E nan jou kap vini la yo nap pati ankò pou yon lòt repòtaj. Nou pa konnen ki kote nap mete pye nou men jan nou wèl la se konsa RL prod li menm li tout kote lap pèmèt moun yo viv reyalite a, lap pèmèt moun yo fè konesans avèk anpil bagay nan peyi a. Menm jan nou E fè moun yo. Menm jan nou pèmèt moun yo kòmsi pale ansanm avèk yon seri de moun swadizan ki nou kapab konsidere kòm yon seri de viktim nan sosyete a, ebyen nou menm tou nou bay moun yo posiblite. Yo menm pou yo kapab fè konesans avèk peyi a, pou n sispann di peyi sa envivab, pou n sispann poste yon seri de vye videyo, men an nou poste tou yon seri de bèl videyo de peyi Dayiti, yon seri de zòn ki bèl nan peyi a, Ayiti pa redwi sèlman avèk Pòtoprens, Ayiti pa redwi sèlman avèk Matisan ak anpil lòt zòn, men Ayiti se tout. T, 10 depatman an Ayiti, se anpil zòn ke moun pa janm pale de yo, men nou kapab konsidere kòm de paradi. Madam, Mesye, mèsi, a la pwochèn. Madam, Mesye, se konsa bagay yo ye la nan Souzabèt. Kidonk, men peyi Dayiti. Peyi a vrèman bèl. Li lè li tan pou nou sispann pibliye yon seri de vye imaj. Li lè li tan pou nou sispann pibliye imaj kote moun ap touye moun, imaj kote moun ap boule moun, men an nou poste tou yon seri de imaj de sètèn zòn ki vrèman bèl nan peyi a. Gen anpil bèl kote nan peyi Dayiti. Men pou ki rezon moun yo pran tan yo pou yo pibliye sèlman sa ki negatif yo? Eske se paske e poste yon videyo negatif pi fasil? Eske se volonte ki pa genyen pou nou fè moun yo fè konesans avèk peyi Dayiti oubyen èske se yon volonte ke moun yo ap manifeste pou detwi peyi a? Pafwa gen de bagay, gen de aksyon ke nou remake moun yo poze, n ap mande èske moun yo pa byen reflechi avan yo poze yon seri de aksyon. Eske aksyon sa yo ke moun yo poze a, se yon aksyon ke moun yo fè nenpòt kòman oubyen yon bagay moun nan fè san li menm li pa rann kont de sa l fè a? Men antouka madam mesye, peyi sa a se yon bèl peyi, peyi sa a li merite pou nou fon pale de li nan sans pozitif. Li lè li tan pou n sispann pale de peyi sa a nan sans negatif. Men li lè li tan tou pou nou fè w pale de Ayiti nan sans pozitif. Nou gen bèl plaj, nou gen bèl rivyè, nou gen anpil bèl sous. Pami yo la sous Zabèt, Ebyen madam mesye ann vann sa ki bon ki lakay nou. Ann aprann vann bèl rivyè nou, ann aprann vann bèl plaj nou genyen nan peyi nou, ann aprann vann yon seri de sit touristik ke nou genyen nan peyi a ki kapab atire lòt nasyon vers nous. Madame, mesye, men ki jan bagay yo ye nan peyi Dayiti. E yon lòt fwa m ap raple nou, nou pa lòt kote ke nan sous Zabèt ki chita kò l nan Gotye, ki chita kò l nan Gantye, men madam, mesye, N ap pèmèt moun yo fè konesans avèk sous zabèt li menm nan Gantye la a. Genyen yon, n kapab di, yon klima ki vrèman agreyab. Genyen yon tanperati ki vrèman nòmal. Genyen yon rivyè dlo k ap koule Rivyè dlo a lè w gade l ou wè lespwa, ou wè lavi. Malgre tout sa nou kapab tande de peyi Dayiti men anndan peyi sa gen yon seri de zòn lè w al ladan yo ou pap mande kite l. Gen yon seri de zòn nan peyi Dayiti lè w ale ladan yo w al fè de twa jou ou pap mande kite l. Ou pap mande kite yo. Antouka madam mesye se konsa anbyans lan ye la nan souzabèt. Gen move imaj nan peyi dayiti men gen bèl imaj tou se sa le travail journalistique écoutez euh decouverte mwen panse ke se yon emisyon ke nou ap renmen se yon emisyon ki ap la paske nou ap vizite anpil kote nan peyi dayiti e nap pèmèt ou menm tou ou dekouvri kote sa yo deja nap diw ou menm ki aletranje Si w ta renmen ke emisyon sa li vann peyi a pi plis toujou, pa egzanp ou gendwa gen yon zòn bò lakay ou, ou vle ke nou menm nou al brake kamera nou sou li, ebyen patisipe nan pwojè a, ede pwojè a rive pi lwen.